Bonjour bonsoir tout moun jodia se premye janvye 2023 m kontan ansanm avè n e se premye moman n pral prezante w enfòmasyon pou jounen an rete la poko deplase tout enfòmasyon se pou koulya la lapolis detèmine pou mare bandi ak kòmansman a nouvèl ane sa a yo deja mete anba kòd 4 moun ki sòti nan baz 257 la e nan petyonvil yo bat bravo kote lapolis deja fè gwo kout filè sa E jodi a, se tout moun k ap bat lakontantman kote yo mete men sou chèf gang sa e se li menm ki gen kontwòl Petyonvil. Nan ba Latibonit, kite m di n Lapolis Nasyonal Dayiti mete anba kòd tou twa moun nan baz Gran Grif la e yo fè konnen katriyèm lan soti nan baz Vitelòm, li t ap flannen nan Latibonit e lapolis rive mete men sou li. Senel Dorisca ak frè l, Celesage Dorisca, Yo jwenn arestasyon yo tou jodi a nan vil Senmak apre yon tantativ kidnaping, popilasyon an te rive dejwe nan zòn Jan Deni e yo pran machin ki te nan men yo a kote yo t ap mete tèt nan direksyon Sen Michèl de Latalay. Florestal Rigaud alyas Izi jwenn arestasyon l tou nan Ti Rivyè Dlatibonit ak yon zam ilegal apre sèvis ransèyman nan zòn Senmak te fin idantifye bandi sa kòm moun ki ta fè pati nan baz Gran Grif la nan zòn Savyen. An nou ale, an ale pou tout premye eleman pou jounen jodi premye janvye 2023 sa sou Sofia TV 83. Jan n toujou di la, rete abòne ansanm avè n, n ap kontinye enfòme w pou tout fen ane sa e abòne ansanm avè n, tout detay ak enfòmasyon yo se sou chanèl pa w la, Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Gwo rezo a se rezo pa w la. Ebyen nou prale direkteman ebyen o nivo de Petyonvil ebyen nap di ke lapolis ki li menm e ki fè yon gwo kout filen ebyen jodi a ebyen o nivo de site o nivo de Petyonvil kòdinasyon de près epi relasyon piblik gen 5 endividi ki e apreyande a Petyonvil ebyen 5 endividi sa yo ki fè pati de yon gang Gang 2, 5, 7 ki ap opere nan mòn Lazare yo menm yo pran yo jounen premye janvye 2023 a Petyonvil. Ebyen moun sa yo nap gade nan imaj la yo se Wildano Lester, Estiven Alix, Romeus Thierry Max Dany, Emmanuel Thilin epi Dumosier Kimberly ebyen lapolis nasyonal dayiti ki prezante yo nan lè ri nan okazyon festivite nouvèl an ebyen l konte sou kolaborasyon popilasyon an pou yo kapab prevni epi reprime tout fòm defraksyon e ki vize a frajilize ebyen trankilite yo ebyen jan ke nou ap gade la se 5 endividi sa yo ke lapolis li menm li arive e mete yo anba kòd ebyen nap di ke e la polis ki detèmine ebyen pou li menm li kwape bandi sa yo ki yo menm ki ap teworize e popilasyon an ebyen m panse ke anpil moun nou gade yo ebyen gen de moun la ou gen dwa gen fanmi w ki e ladann tou. Wi paske se li tap gade demwazel la bon si se lontan ou te ka wè moun sa yo te gen sa nou ta rele yon pedofil e ki te gen sa nou ta rele dinite yo pap antre e nou jodia la e preske nan tout aksyon ke yo dou wè bandi ap fè ebyen ou wè gen yon pakèt bann jèn fanm ki yo menm yo rantre Emmanuel Thilin epi Dieuose Kimberlé ebyen se moun sa yo ke lapolis li menm li arive e mete yo anba kòd. Nap toujou rete nan menm kad dosye sa ebyen nap di w ke yo arete ebyen prezime chèf gang mòn Lazare la e ki se peti chèf avèk 4 lòt manb ebyen gwoup gang 2 5 7. Ebyen lapolis li menm li arive mete yo anba kòd ebyen e jounen ebyen dimanch ki se premye janvye 2023. Ebyen nap toujou rete nan menm kad e dosye e sila tou ebyen nap di w onivo de depatman latibonit ebyen genyen otorite nan depatman latibonit ki anonse onivo de direksyon depatmantal. Ebyen yo anonse ke yo fè yon gwo kout file la ebyen yo arete kèk bandi ebyen nap di w genyen lapolis nan depatman latibonit ki di ke yo arete 3 bandi baz grangri savyen ansanm avèk yon bandi baz vitelòm nan ba latibonit la pandan wikenn nan. Yo sanse e ap reponn e de kesyon yo e ben nap di w ke la polis o nivo de sen mak nan depatman e la tibonit e ben yo di ke yo menm yo detèmine e ben pou yo menm yo kapab e arete e bandi sa yo nou pral gen chans pou nou kapab gade imaj bandi yo ke la polis li menm li sanse arete e ben o nivo de sen mak e ben ta idantifye yo kòm moun ki yo menm yo te fè pati gwoup. e baz gang li fè ki ap opere o nivo de savyen e de jan ke e dime m panse ke ou kapab montre moun yo imaj yo paske fòk yo montre moun yo e lè ke yo arete yo paske ou gen dwa se fanmi w zanmi w ki yo menm ki e nan gang ke ou ou pat konnen ebyen jounen jodi a ou konnen l ebyen ou pral fè anpil efò ebyen pou ou menm ou pa kenbe kontak ansanm avèk moun sa yo ankò paske. yo menm yo e nan gang ebyen ann gade imaj yo e nap di ke jounen jodi a lè ke yo pran bandi yo tou yo pa kanpe gade yo paske fò yo kale yo e piske yo konnen ke yo menm lè yo pran sitwayen ebyen yo fè anpil abi ebyen jounen jodi a ebyen bandi pa ka fè de tete lang nan latibonit ebyen depi yo pran ou wap pran baton kanmenm e piske e bandi yo wap bay anpil e pwoblèm ann gade imaj bandi sa yo ke la polis te menm li sanse e arete ebyen o nivo de latibonit ebyen jan ke nou sanse ap gade li la polis nan depatman latibonit yo arete endividi sa yo gen 3 nan yo ki Paske si w rete w pral di ke bandi sa yo menm ou pral voye nan prizon epi ou pa konnen ki jij ki pral prepare pou kapab lage yo ebyen jan ke nou ap gade li. Se vre tèt ansanm. Mezanmi pou gen eleksyon fòk yo mare tout asasen tout kriminèl. Yo pa kab sanksyone gang yo epi gang yo nan figi nou yo di nou pral fè eleksyon. Yo pa nan eleksyon avèk asasen. Nou menm nou pou eleksyon paske yon peyi demokrasi Ariel Henry pa gen moun ki te vote Ariel pa gen kote Ariel tal nan eleksyon men Ariel pral gen 2 zan Ariel pral gen 2 zan wi yon grenn bagay map mande nou pèp ayisyen met tèt nou ansanm poun wè kote n ka retire peyi a la pa kite sa Ariel kal chache blan mannan kal chache blan vin piye peyi a ba nou jodi a mwen menm mwen pou eleksyon. Depi fen Depi fen 20 jiyè 2021 ou te gen 7 mwa pou te reyalize eleksyon ou pa reyalize l jodi a ou gen yon sèl bagay tire lareverans paske jodi a nou bezwen eleksyon nou pa bezwen tranzisyon tout akò tout nan pòpò se moun ki fè pil akò yo wi k fè Ariel la toujou n ap batay nan lari a yo chak gen yon akò nan pòch yo yo pa gen 10 moun dèyè yo yo kreye pwòp akò pa yo mwen menm arab la m son viktim. nan batay la. Jodi a, lapolis yo m ka konprann yo mete m yo bay baraj, yo pa vle m kite m pile perimèt la, mwen m pa vin fè dezòd. Tou senpleman m t ap vin depoze jèm fè sa nan memwa papa nasyon an ki se Jean Jacques Dessalines ki te pwoklame ak endepandans nou nan Gonayiv. Jodi a kisa m ap di? Ariel Henry. Si w gon eleksyon w gen foli pou w fè, premye, sa pou w fè mete tèt ou a la dispozisyon lajistis. Mare asasen yo! Dezyèmman, mare tout moun ou tande blan sanksyone yo. La w ap gen yon gwo krediblite. Depi w kòmanse mare tout moun yo k sanksyone yo, w ap gen krediblite devan pèp la. Menm pil asasen sa yo la, Ariel di l pral reyalize eleksyon. La Bèlè pa gen moun non trete Bèlè. La te gen bò katredal. Tout moun bò katredal men yo devan palè wi mache avenue. Jodi a m pale pou tout moun. Pandan w la, kout bal ka fè w kouri nan Chandmas. Poukis kote eleksyon an pral fèt. Nou mande netwaye peyi a. E Ariel pa pran pòz se blan. Pa vann blan richès peyi a pou di ke se dezameman blan ap vin fè. Blan ap vin pwoteje Ariel. Blan ap vin pwoteje tout asasen, tout kriminèl. L ap vin pwoteje tout gang yo. Oligak yo. Paske se blan ki kreye gang. Jodi a mwen menm mwen vle eleksyon. Ayisyen ka met tèt li ansanm li pa bezwen blan pou l fè eleksyon l. Ayisyen pa bezwen se blan ki pou vin fè l fè eleksyon. Jodi a m pou eleksyon men m pa nan blan. Eleksyon liye! Nap soufri twòp frèm. Tranzisyon 4 an, 3 an ankò map fè nou. Se pouvwa a tout pouvwa. Menm si se pouvwa kriminèl, se pouvwa gang, se pouvwa asasen, wap jwenn li gen grenn moun pa l kanmenm kap fè kòdinasyon pou yo. Jodi a pa mwen menm, Jovenel mouri m rete Jovenelis. Jovenel mouri map batay pou jistis Jovenel. Mezanmi banm di nou pawòl. Mèt Dorval, yo ta yo te di e Martine Moïse ki touye mèt Dorval. Depi Jovenel fin mouri ou pa janm tande André Michel pale de Jistis pou mèt Dorval. Depi Andre Michel fin touye Jovenel Moïse li genlè touye tèt li paske m pa tande avoka pèp sa pale menm pou pèp la ankò. Jodi a m di pèp ayisyen resezi nou pa kite abolotcho fè pòz mete nou nan lari ap fè wewewewe boule kawochou tandike y ap negosye avèk Ariel. Depi s on moun ki ap bezwen pòs ki anba tab k ap negosye avèk Ariel li pa ka nan batay pèp ankò. Jodi a nou gon grenn bagay pou n di. Nou vle eleksyon 2023 son ane elektoral referandòm. Nou vle koperasyon antre nou. Menm jan an n ta te fè l la n ka met tèt nou ansanm nou òganize eleksyon. Men n pap kite se gang ki òganize eleksyon. Son ane pou n pou nou mande yon konkòd, yon tèt ansanm paske peyi a pa ka desann pi ba. Nou di viv yon lòt sosyete, viv yon lòt peyi. Men Ariel Henry antanke yon granmoun. Ou ap pale pran konsyans pou demisyone. Ou pa vle pran konsyans pou ranje peyi a. Nou menm nou di w, 2023 a e pral yon ane de konba. E pral yon ane pou n kanpe anfas ou. Kòm nou menm nou kwè nan tèt ansanm, nou kwè nan viv ansanm, nou kwè nan yon lòt peyi, n ap di tout sa k sanble se rasanble, paske Ayiti pa ka desann pi ba. M vle yon peyi kote m ka viv. kote m ka manje, kote m pap kouri al viv Repiblik Dominikèn. M vle yon peyi kote pou pitit mwen ka di papa m te batay, kote pitit mwen ka di papa l leve men pou l ede lòt peyi. Jounen jodi a, m ap preche tèt ansanm, paske twòp divizyon, viv la kòkòd, aba diskòd, viv lame de la dyalektik, aba la dyalektik dè zam, paske Ayiti pa kapab ankò. Mèsi. Se konsa sa ye sou channmas la ebyen nou toujou prezan nap pèmèt nou e pou nou kontinye gade kòman e sitiyasyon ye kòman e moman kòman bagay yo ap dewoule sou channmas la ebyen nap kontinye avanse ebyen pou nou kontinye pèmèt nou gade e kòman channmas la ye e nan moman kote nap pale a la ebyen nou kapab di. Moun sa yo nap gade la avek mayo jaune yo se aksyon sivik se moun aksyon sivik yo ebyen nou te panse ki pat egziste anko bon maten an la mwen wè aksyon sivik toujou egziste ebyen nap pèmèt nou gade koman sa ap dewoule toujou sou chanmas la kote aksyon sivik deplwaye yon fason pou yo vin pote kout men pa yo.